Jodia m di Rosmila mèsi. Mèsi! Lè w te konn ap tiye pou twòs ti kòktèy Jovenel nan Akayè. André Michel mada Ariel. André Michel premyè dam. Jodia w di avoka pèp ou ye. André Michel kòm avoka pèp. Jodia w marye avèk Ariel. W ap dòmi nan menm kabann ak Ariel. Ou bliye dosye pèp la. Loni pral atake epi pare pour mete lis la deyò Dosye yo anpil. Bonjou bonswa tout moun, byenvini yon fwa ankò ou konekte pi gwo rezo a, rezo enfòmasyon an Sofia TV 83, yon plezi a chak fwa n gen chans enfòme w epi pote nouvèl la pou ou kèlkeswa jan l ye a nan bon jan ti mamit. Selon rapò nan jou yo ki dwe soti, Loni deja an wout pou l pibliye pratikman 800 moun ki nan gang, vòlò leta, vann zam nan dwòg, dil ak trafik moun Sa yo rele Van Ògan nan e se sa k ap pale jounen jodi a ak anpil lòt dosye yo nome non yo ki pa gen rapò ak lalwa epi ki pini pa Asanble Jeneral Loni an. Kite m di nou tou moun sa yo soti nan Leta, sektè prive, nan zafè piblik, nan finans, yo pale de boujwa, yo pale de depite, senatè, majistra ak anpil lòt ankò. Menm jan an tou, yo mete non jounalis, dwazimen, yo mete moun ki nan sektè soutretans yo, moun ki nan lopital, e se pakèt moun sa yo ki pral konstitye ototal 800 moun nan peyi a, kote loni deja pran dispozisyon pou mete deyò nan jou k ap vini yo la, e nouvèl la fenk konfime, peyi a pral kraze plat, loni deside pou l fini ak koze sistèm sa a, pou remèt yon lòt Ayiti sou pye, Jan rezolisyon an deja pran l lan an asanble. Tann tou anonse n genyen ansyen direktè polis nasyonal la pale de Léon Charles ki pou kwè l ye la de. Sou ankèt dcpj ap mennen e jij la tou pran tout dispozisyon kote direktè lapolis la gentan pale sou sa l konnen nan lanmò Jovenel Moise. Pwen sa yo ak lòt ankò pral fè esansyèl jounal la. Rete konekte n se rezo enfòmasyon an Sofia TV 83. Kote Reginald Boulos? Kote Dimitri Vorb? Kote Jean Marie Vorb? Kote Pacha Vorb? Yo pran nou pou egare menn. Rejim de sanksyon ke nap chaje a gen 16 kategori ladanl. Li gen oligak yo, 15 a 20 oligak Petyonvil ki enplike nan gang, nan vyolans politik, trafik zam, kidnaping elatriye. Gen 3 ansyen prezidan ki enplike ladanl. Nan gouvènman Ariel la gen 13 ofisyèl nan gouvènman an ki nan gang ki nan kidnaping. Gen 3 senatè an fonksyon ki nan kidnaping. Gen 17 ansyen palmantè ki nan gang ki nan kidnaping. Manm CSPJ, jij, komisè gouvènman k ap touche nan men gang pou lage yo oubyen pou pwoteje yo gen 32. Gen 4 komisè lapolis k ap kowòdone aksyon kriminèl òganizasyon kriminèl Fantom 509. Gen 150 polisye ki nan gang. 8 lidè politik ki nan gang. Chèf de gang yo se 53. Koudèkont 2. Dwazimen ki nan gang gen 3. Jounalis ki nan gang gen 4. Lòbiyis blan ki nan gang gen 2. Moun nan legliz ki nan gang gen 20. Blan ki fè pati de elit globalis e rasis k ap kore. ensekirite a gang nan peyi dayiti gen 10 donk mwen menm kotem kanpe a mwen menm li pa chanje tout otan ke lèzetazini kanada pa mete yon sistèm legal e jiridik pou sanksyon ke yap aplike yo se nan betiz yap pase nou tout. Exactement. Toutotan poko gon sistèm legal e jiridik anndan tribinal Ozetazini, o Kanada, e menm prèv sa yo fò yo voye yo nan tribinal an Ayiti, bay minis afè etranjè a e minis jistis lan, toutotan bagay sa yo poko fèt, nèg yo se nan betiz ki ap pase nou. Kòm ou vle y ap aplike sanksyon. Se yo menm ki pou arete moun yo, oubyen ke lwa ke yo menm y ap enpoze an, Pral fè arestasyon an fèt an Ayiti pou yo pran prizon an Ayiti. Kèlkeswa kote arete yo a fò gon pwosedi legal. Apa yo te arete prezidan Milosevic, yo te jije l, kondane l. Apa yo te arete prezidan Kot Divwar la, yo te oblije lage l paske l te inosan. Apa e Kanada te mete sanksyon sou premye minis Jacques Edouard Alexis, Kanada te oblije vin prezante des excuses aprè. Mwen menm map pran bagay la nan yon kad global nan sa map cheche. Paske nan goumen ke map mennen an, son goumen ki gen plizyè ray ke li ye. E se pou sa fòn pa pèdi nan chemen. Nou gen, nan goumen ke n ap mennen an, li genyen 6 ray ladan. Premye ray la se nominasyon Tribinal Penal Entènasyonal pou ankete e jwenn tout moun ki touye Prezidan Jovenel Moïse, menm jan yo te fè sa pou peyi Liban. Dezyèm ray la se yon rejim de sanksyon ki chita sou yon baz jiridik e legal ki pral aplike nan 16 kategori ki enplike nan gang, nan trafik zam, nan kidnaping, nan vyolans politik e nan vyolasyon dwa zimen. Twazyèm ray la se bay zam avèk ekipman e fòmasyon a lapolis nasyonal e lame pou yo ka detwi gang yo. Ayiti pa bezwen okipasyon militè etranje. Katriyèm Ray la Katriyèm Ray la se òganizasyon referandòm, eleksyon lejislativ e prezidansyèl nan yon delè k pa depase 14 mwa pou retounen peyi a a lòd konstitisyonèl. Senkyèm Ray la se peye lajan reparasyon ke kominote entènasyonal la dwe a 10,800 fanmi ayisyen ke kolera Nasyonzini an te touye. Se 5 Ray yo sa. Pa janm bliye sa Sara, pa janm bliye sa Busta, goumen ke nap mennen an nap mennenl sou 5 ray. Nèg yo pa dwe voye, yo panse ke yo fin pran Martelly la, yo pran Youri, yo mete non Lamothe, epi Tan, tann mwen, tann non se sam diw wi, yo voye ti pousyè sa nan je nou baw, epi pa gen, pa gen okenn pwosedi legal e jiridik, fòn pa bliye oditè, ou menm kap tandem la. Ou menm oditè k ap tande m la a, w ap goumen pou la demokrasi, w ap goumen pou la jistis, w ap goumen pou le rejim de la lwa. Relasyon entènasyonal yo, fondman relasyon entènasyonal la, se sou dwa ke l chita. Ni Kanada, ni Lèzetazini pa ka pran de desizyon sèlman ki nan enterè politik yo. Pou desizyon an pa nan enterè politik yo sèlman pou l nan enterè politik peyi Dayiti, desizyon an dwe gen yon fondman legal e jiridik. Paske kominote entènasyonal la, relasyon entènasyonal la pa chita sou anachi. A vle di ke toutotan nèg yo poko aplike sanksyon nan 16 kategori yo, e pou chak kategori sa yo, yo mete yon baz legal e jiridik, se pousyè y ap voye nan je nou. Sa vle di se jwe y ap jwe avèk nou. Sa vle di nou poko janm rive nan yon ka. de sa nap chèche. E Sara? E Sara? Non sèlman se jwè yap jwè avèk nou, son jwè danjre ki ka mete plis vyolans an Ayiti. Sa vle di ke lè wap pran desizyon an, li pa chita sou baz legal e jiridik, li bay pèsepsyon ke wap chwazi lè pèdan e lè ganyan. Lè wap aplike sanksyon entènasyonal de fason enpasyal, pa ka gen ni pèdan ni ganyan nan aplikasyon de sanksyon an. paske l gon baz jiridik e legal. E pou moun ki bezwen plis detay yo, oditè ki bezwen plis detay sou sa m sot di yo, sou kesyon sa a, m voye oditè yo al li sou kesyon sanksyon an 2 atik ke m ekri an detay ki bay anpil detay sou sa m ap di yo. e gè denfliyans pou kè l reyisis pa Stanley Lucas. Dezyèm atik lan, li rele Kowoperasyon Ayiti, Kominote Entènasyonal, Sanksyon, de Dup, D-U-P-E-S. Ban m repete sa ankò, Kowoperasyon Ayiti, Kominote Entènasyonal, Sanksyon, de Dup, D-U-P-E-S, pa Stanley Lucas. Gade tou de m bay tout detay yo nèt, se pou nou pa pran nan kou. Exactement paske la Stanley si nap gade paske nou paka rete sèlman sou sanksyon yo si nap pran egzanp Lambert Lambert sou sanksyon men Pa gen okenn demach jiridik e legal. Eske Lambert pa toujou prezidan sena? E sa m di w wi, toutotan ke sanksyon an pa gen yon baz jiridik e legal nan tribinal, Se kòmsi ou pa fè moun nan anyen. Yon ti kalòt dèyè tèt ou ba li, ou ka retire sanksyon an demen maten. Paske pa bliye sa m sot di w toutalè a, pale ke n ap pale la a, pou ki rezon n ap pale? Nou pa vle ke blan yo enstrimantalize sanksyon yo tankou se yon objè de presyon e de chantaj pou obteni la dosilite dè zòm e dè fam politik an Ayiti. Ban m repete sa a. Nou pa vle blan yo enstrimantalize sanksyon yo kòm objè de presyon, de chantaj pou obtenir la docilité des hommes et des femmes politiques en Haïti. Poukisa m di sa a? Gon seri de blan nan tèt yo, patikilyèman blan ki fè pati de elit globalis kowonpi e blan rasis yo, Yo bezwen fè tout politisyen vin dosil pou ke kèlkeswa sa yo mande yo siyen an pou yo ka siyen l pou al vòlè gaz natirèl, iridyòm, lò, kuiv, boksit elatriye ki anba tè peyi Dayiti. E se pou sa mwen di nou, si blan an pa nan blòf avèk peyi Dayiti, Tout moun ke lap sanksyone yo dwe gon baz jiridik e legal nan tribinal Kanada, Etazini e Ayiti kont yo menm. Lè w pran desizyon legal e jiridik lan, èfifi, ènini, match la fini. E lè w pral fè match nan tribinal la avèk baz legal e jiridik lan, Se swa w jwenn moun nan koupab menm jan avèk Milosevic, prezidan yo te arete a, oubyen ou jwenn li inosan menm jan avèk prezidan Kotdivwa yo te arete epi tribinal la vin jwenn li inosan. Men fòk gen arestasyon. Toutotan ke baz legal e jiridik lan poko poze, blan yo se nan betiz y ap pase nou. Wi. M dakò avè w. M dakò avè w. Paske se sa k fè ke nou pa ka rele bravo pou yo, paske nou poko wè sa yo fè. E yo poko. Nou pa wè okenn bravo la a. E ou pral gade ke nan tout pale k ap pale a, 15 a 20 oligak ki mèt gang peyi Dayiti poko gen anyen ki rive. Ou konn poukisa? Paske oligak la, oligak Petyonvil, 15 a 20 oligak Petyonvil ki mèt gang yo nan peyi Dayiti, yo gen yon seri de blan ki fè pati de elit globalis kowonpi ki Otawa, ki Monreyal, ki Mayami, ki Nouyòk, ki Wachintonn, ki Pari, ki Briksèl, ki Jenèv, y ap voye 10, 15, 20, 30 milyon dola ameriken ba yo chak mwa nan kòb ki ap piye nan peyi Dayiti. Pa bliye. ke nan 17 mwa ki sot pase la a, yo vòlè 2 kòb. Premye kòb yo vòlè a e 2 bidjè leta plis kòb yo fè nan to de chanj kòb dyaspora a. Nan kòb ke yo fè nan bidjè, 2 bidjè ke yo kraze a, avèk to de chanj nan dyaspora a, li ba w 443 milya, 443 milya de goud. Ay premye kòb ke yo vòlè a. Dezyèm kòb ke yo vòlè a, li totalize, oligak yo wi, an 17 mwa avèk Ariel, li totalize 3 milya 259 milyon dola ameriken. Nan gaz la, banm ba w detay yo, nan gaz la yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa an 16 mwa li bay 1 milya 440 milyon dola ameriken. Nan kouran ke yo pa bay pèp la men ke yo touche pou li, yo fè 450 milyon dola vèt an 17 mwa. Li plis wi, men se 450 milyon m mete. Nan dola a, m sot di w talè a, 36 milya de goud ke yo fè nan dola, men gon 200 milyon dola ameriken ke yo fè, lè yo fè Bank de la Repiblik, Bank Santral mete 200 milyon dola swadizan pou stabilite mache dola, e nan pòch yo ke l ale. Nan lavi chè a, akoz de tout pri manje ke yo mete chè, yo fè 700 milyon dola ameriken an 17 mwa. Nan kidnaping nan yo fè 39 milyon, nan trafik zam nan, sa vle di nan vann bal, nan vann revòlvè a mitrayèt yo fè 430 milyon. Total la, 3 milya 459 milyon dola vèt e yon lòt bò 443 milya de goud. Nou pa egare. Koulye a, oligak kowonpi a li menm, avèk elit globalis, blan ki fè pati de elit globalis kowonpi onivo entènasyonal la k ap pwoteje l lan, li voye ti 10, ti 15, ti 20, ti 30, ti 40 milyon chak mwa ba yo, ki fè ke y ap pwoteje yo. M pa ka pran fèy pyas la. Sa m fè la a, isi a la? Sa m travay pou m fè la a? Pou m pran fèy pyas sa a, pou m chanje l an peso, epi pou m envesti l Sendomeng? Je ne peux pas. M pa kapab. M pa gen kouraj sa. Gon bann nèg Se Haiti k fè de yo sa yo ye a. Yo souse peyi a pou yal anrichi lòt peyi. Men ni Canada ni les Etats Unis se pa de peyi kòm si m ta di w se de stupid kap dirije l. Yo konnen nan ki nivo w pòv dayè w toujou ap mande yo. Epi pou nèg la konstate ou te yon dirijan an Ayiti, epi ou monte Kanada, oubyen ou monte Etazini, w ap achte de kay 450 mil dola, dèfwa nou peye l kach, paske nou pran kòb la an Ayiti, nou peye l kach, w ap achte kay 4 milyon, enben, Blan ap poze tèt li kestyon, men ou kwè peyi sa pòv, epi, bon, se pa ke li kwè, li konstate kon povrete dan peyi sa a ke w soti a, men nanpèch ke w ap vin lakay mwen pou vin achte kay 400 mil, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, e yo anpil ki fè sa. Ki kote nèg la ta te ye dan politik. Mwen m kwè ke nou pa kapab fè espas politik la pou moun vin anrichi yo. Sa pa ka kontinye konsa. Li pa ka kontinye konsa. Nèg la te senatè, li depite. Li prezidan, li minis se gade w gade, ou tande nèg la achte kay Etazini, l achte kay Kanada. Nan ki lajan silvouplè? Nan pay goud nou gen la a, kote ke moun yo nan mizè a. Paske ki sa k pase? Lè ou di w ap konstwi yon kay an Ayiti, Gad chèn nan pou wè anndan konstriksyon an. Pou wè konbe moun ki manje nan lajan sa a. Konbe moun ki benefisye de konstriksyon sa a. Yo anpil. Men lè w leve magogo a epi w al bay li Etazini 450 mil, 300 mil, 500 mil. On milyon 4 milyon mesye fò ta peye sa a kanmenm sa inakseptab sa inakseptab pa gen moun kap pran sa a ou pa ka deside pou ou fin piye peyi an epi ou moute ou al jwenn blan an epi pou al montre blan an monchè m sot gen lajan la wi m plen lajan la wi sa m pral fè la men m ap vin achte kay lakay ou wi li pa ka kontinye konsa m pral ba w egzanp nou sòm an 2008 2009 m te nan signal FM E plizyè moun ka temwanye sa. La sitiyasyon ekonomik de Michel Martelly, li pa t woz. Sitiyasyon misye te trè difisil. Misye vin prezidan de la Repiblik. E dayè, se yon nèg c'est un jouisseur, li toujou di l. E mwen menm si gon bagay jiska prezan m poko janm ka konprann se sa, kijan yon moun fè pran liy epi w al ou benyen ou met rad sou epi w al vote. Epi w vote sa. Mwen sa jiska prezan m poko janm ka konprann li. M ap chache yon moun ki te vote pou eksplike m sa, m poko jwenn li. Ki sa yon nèg te ka espere? Absoliman ryen. Men, nèg isit deside anrichi tèt yo nèt al kole nan kesyon politik d'une part, d'autre part, paske men diferans ki genyen lè yon nèg ou se jounalis an Ayiti. Banm tou dil sa pou anpil moun kap koute emisyon la. Men pi gwo pwoblèm jounalis ayisyen an genyen. Gen 2 posiblite. Swa ou di verite, nèg la di lap elimine w, lap chache yon mwayen, yon fòmil kanmenm pou l elimine w. Oubyen ou chwazi pa di anyen, oubyen tou nèg a rale w l foure l anba vant ou. Sa m toujou di, nan nenpòt sikonstans gen 3 posibilite men ou gon chwa pou w fè. Swa w viv avè l bagay la, swa w chanje l oubyen w kite l. Dan ka sa a jounalis ayisyen an li gen pwoblèm sa a. Swa li konn enfòmasyon an l vag, swa mèt enfòmasyon an rale l foure l anba vant li, oubyen nèg la di bon m pa bezwen konnen fò m denonse misye, ou denonse nèg la epi ou se enmi l nenpòt bagay ka rive w. E jounalis lan li fè silans, l aksepte bagay la ap manje l li fè silans li bay vag li pa pale de li men anndan l si l konsyan vre de moun ke l ye a li deranje l l ap manje l anndan l men l wè l pa ka di l. Lòt aspè a, nèg la pran w, li fouye w anba vant li. Sa vle di ke l achte w. Li devlope yon relasyon avè w. Li di w an n fè de bagay ansanm. Se sa k fè w wè gen de nèg ki toujou ap di nan laprès, entèl se zanmi m, entèl se zanmi m, zanmi m agòch adwat. Oubyen dènye a, ou di map denonse nèg la kèlkeswa sa k rive al rive. Men lè w fè l, fò w asime paske nèg la ka elimine w. An Ayiti gen yon prensip, anpeche m manje, m ap anpeche w fè lòt la. Anpeche m manje, w ap anpeche w fè lòt la. Sa vle di, yon nèg k ap viv an Ayiti an matyè denfòmasyon, k gen anpil enfòmasyon, monchè bagay la sansib. M pral ba w egzanp. Pou dat Jovenel Moise mouri, kòm si pou tout nèg sa yo rantre kay on prezidan, yo touye prezidan an pou jiska prezan peyi a pa konn sa? Hein? Enben gen jounalis ki konnen l wi. M pa di m konnen l men gen jounalis ki gen tout enfòmasyon, ki konn kiyès ki voye touye Jovenel eksetera. Jodi a fè 8 jou depi kadav Erik rantre nan yon tonb. 8 jou aprè oubyen Erik mouri 28 jiskaprezan lapolis pa janm di anyen. Dan 8 jou Li pral fè on mwa depi Eric Jean Baptiste pèdi lavi l, ou pa menm santi gen de moun k ap mande jistis pou Eric Jean Baptiste. Ou pa menm santi on volonte ka lapolis pou l menm ta mennen on ti ankèt. Bon, se rele Louko, rele Ezayi, mande nèg yo pou ki sa yo touye Eric. Mesye, nou pa ka fè nèg yo sa tou. Ou pa ka mande Louko pou ki sa l touye Eric.